Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la kayou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Nouvel emisyon an lon forma, paske nan kade emisyon si la ou pral tende deklarasyon, komantèr, analiz, e enfomasyon tou. Ba wè, se parti pou les enfomasyon. Alò fò n di ke yèswa byen ta genyen Lanmò San Jou ki li menm lage yon vòys. Vòys sa a se yon vòys tèt chaje. Se ankò yon lòt defi pou lapolis. N ap gen pou n tounen sou deklarasyon sila men jistavan fò m di nou ke ebyen lapolis li menm te sanse pote boure sou zòn But Pwaye an paske menm lè w wè Lanmò San Jou te di ke byen depi nèg yo fon pote boure li menm l ap touye anpil moun. Men ekoute sa ki pwovoke polemik lan se dosye Yonyon an. Tande byen. Avan yè swa, paske mwen menm m te gentan gen enfòmasyon sa trè ta, gen yon voice ki vin jwenn mwen ki di ke ekoute Yonyon ta sanble pran 4 bal nan prizon an epi yo mennen l nan yon lopital. Lè m mete drone mwen anlè, mwen al tcheke lòt Arab yo, m wè se pa ditou vrè. Epi vin gen yon lòt sitwayen ki li menm monte pou di sa. Le sang de Jésus dife, le sang de Jésus dife, le sang de Jésus dife. E se pou gang kont gang, se pou gang manje gang o non de Jésus Christ de Nazareth, fok Ayiti delivre. E pou eklèsi, pou plis eklèsisman, yonyon pa gen anyen nan prizon an. Yonyon pa gen anyen, yonyon, yonyon ap fè tout sa l vle nan prizon la. Telefòn yonyon nan men l, l ap. Lap dirije operasyon n. Josly la gen yon rimè pou yo dil mouri pou yo ka konnen pa la pou yo pa pale de li tout tan w pa kite gang map toujou pale de ou tout tan tout gang pa kite gang map toujou pale de ou yon yon la jounalis mwen yo pa fatige w li li pa fatige w tande li li. Lili pa fatig ou lizaj pa fatig ou tande e jounalis peyi a m pa konnen w epa vre bon m eklèsi w mouche a pa gen anyen e mouche a t lage rimè a moun ki lage rimè a di l met rimè sa nan gode dlo pou l bwè l yon yon pa gen w. On on on on on anyen tande yon yon nan prizon an la li pa gon anyen nan prizon an le san de jezi dife letènèl pwoteje pèp ou a senyè pwoteje pèp inosan an lapè bondye avèw se pa mezi mwen nan konsekasyon poum pa konfime non. Lapè Bondye avè nou lapè Bondye avè nou se te David beni swa letènèl. Donk zo ti David pale pou dire ke a Yanyon pa gen anyen Yanyon toujou ap manniganse nan prizon an. Men gon lòt pwoblèm, gon enfòmasyon kap sikile kòm kwa yo ta pral fè sa n ta kapab rele yon sòt demeut nan penitansye pou ke mèsenè yo menm yo kapab libere. Tande byen wi, gen anpil divèsyon nan koze sila. Donk emeut nan prizon an epi. Mèsenè yo kapab jwenn liberasyon yo. Bon, n ap gentan vini sou dosye sila. Men le dosye prensipal se konsènan Yonyon. Ki sa k pase? Kounye a la, batay ap fèt ant mesye 400 mawozo yo avèk lapolis. Lanmò 100 jou oblije li menm pran lapawòl pou di ke nenpòt bagay ki pase paske nèg yo vin yon ti jan pè pa le fèt ke Yonyon nan prizon an e yo tande. yo di yo yon pran bal, epi gen tantativ k ap fèt swa pou ta kraze prizon, bon finalman e nèg yo enpe nan konfizyon, les hommes de 400 marozo. Bon, kounye a la e lanmò san jou pale, men jist avan nou pral pèmèt ou swiv kòman sa te ye, paske m ta kapab di batay la te vrèman myèl, la kote polisye yo te nan zòn But Bwaye a, m ta kapab di tantativ pou antre nan yon seri de zòn, ebyen se te vrèman yon tantativ. de pénétration en milieu urbain. On en suit quelques petites vidéos. Pita m pral vini avèk kèk lòt videyo pou nou paske gon videyo map gade kote ke yon sòlda 400 mawozo pran bal do men misye fè yon gwo twou. Epi nou konn sak di yo lan se ke misye gen kè mesye pandan tout do men an chire a. Epi gen yon fanm ki plis gen kè ke misye toujou. Fanm nan ap foure egwi ak fil kap koud men sa. Mezanmi tèt chaje wi. Tèt chaje. Donk on nèg pou nan game sa fò ou gen kè wi. Fò gen kè. Gen anpil lòt enfòmasyon m pral pote ba nou. Men pa bliye m te di nou enfòmasyon sila se plis deklarasyon m ap vini avèk li pou nou. E pi gen plizyè kadav anviwon 3 ou 4 nan zòn forè dèpen. Enfòmasyon ta fè kwè ke nèg sa yo se 400 mawozo. Yo te anpe kwense. Yo lage kò yo la. Popilasyon an pran yo, yo touye yo. Si yo te nèg 400 mawozo, yo kouri, kote zam yo? Gen yon pakèt kestyon pou nou ta kapab poze tèt nou. Sa te kapab rive se 2 bandi, sa te kapab rive se 2 nèg 400 mawozo, men ekoute, gen yon pakèt kestyon pou yon moun poze tèt ou tou. Eske nou konprann? Donk, sa te kapab rive wi. Men konsa tou, se ka de moun ki pa gen anyen pou wè avèk kestyon bandi, epi yo met men sou yo, men ekoute, fò m di nou byen, Ou menm ki jenn gason, m pap di sa pou fanm paske ben règ sa a m pa kwè l jeneralize. E lè w ap antre nan yon zòn gon w jan pou w konpòte w. Ou pa kab pase nan yon zòn kòm si zòn nan pa pou ou epi ou gon w jan w ap mache la ou fè tout moun wè s on sispèk ki nan zòn nan. Èske nou konprann? Ou ap mache nan yon zòn pezib le sitwayen. Alèz paske kounya la nenpòt ki bagay ki rive. ebyen nap mouri e yap touye nou paske popilasyon an nèg bandi yo tèlman fè popilasyon an tò lè yon bandi pèdi liy ni lal tonbe anba men moun sa yo ebyen m pap baw manti frèm nan gade yap rache w ti kal pa ti kal e mentenan pou sa ki konsène bilan m ta kapab di pwoteksyon sivil li menm li fè kwè gen 20 moun ki pèdi lavi yo nan kad batay kwadèmisyon an. Santo tout sa eske se vre paske genyen de kadav ki kalsine genyen de moun jis ka prezan yo poko wè yo pa konn si yo mouri ou pa ebyen e nou pral permèt tout tande nan sans sa a azèk jefra nan but bwaye epi tout suit aprèl se pral gari de ozie pòt pawòl la polis nasyonal dayiti. Bonjou Pierre Renel, bonjou Guerrier, bonjou staff Caraïbe la, bonjou peyi m. Wi ou avèk nou maten an paske tou senpleman ou te atire atansyon nou sou sitiyasyon ki rive nan lanwit yè pou louvri maten an aprè lapolis kite zòn nan ki sak pase egzakteman? Monchè Pierre Renel anpil moun mouri anpil granmoun nan difikilte ki nan kidnaping la. Nan anpil moun mouri se de kadav ke w wè ak pwòp zye w oubyen se sa yo rapòte w? Yo bay anpil dega, anpil kadav atravè nasyon an pou moun ki t bwaye kwadèmityon. Jodia la gen moun ki blese anndan kay ki paka al pran swen pè Renel. Ou se papa pitit ou se manman pitit. Gen anpil manman, anpil pitit ki an difikilte. Gen moun ki mouri, gen moun ki blese, gen ti granmoun tou ki. Kokobe sou plas tou atravè mi ki tonbe sou yo pandan y ap travèse oubyen pandan y ap retire kò yo. Batay sa a, pa gen moun ki konnen fò ki lè l ap kanpe. Nou mande Minis Defans lan, Chèf Polis lan, Premye Minis lan, fè yon jan pou yo stafe m yon flòt polis ki pou kanpe nan zòn nan maten, midi e swa. E nou menm tou nou mande sante rapid rapid pou yon delegasyon al pran moun yo byen rapid, mete sante Ba yo dlo pou yo benyen pase gen moun depi dimanch lan k poko benyen, ki poko manje, ki pa jwenn anyen, ki anndan kay e ki vle soti. Bon e yè swa pou rive maten an, lapolis kite lye a epi bandi 400 mawozo yo re anvayi Tout moun nèt. Yo anvayi atravè dife e kout pik, kout bal, anpil tir e moun yo viktim, granmoun an otaj e timoun yo yo an otaj, sa k mouri t mouri, anpil jèn gason ki te wè lapolis t ap eseye pran kontwòl sitiyasyon an pou yo te vin ranvèse lakay yo pou yo resevwa anyen, anpil nèg mouri, nèg yo asasinen pi fò zòn nan, yo boule kay yo. Depi w se polisye, yo boule kay ou. Depi w se yon sitwayen. E viktim nan nan tou lè de kan yo, popilasyon an plis viktim. Paske lè lapolis vini nèg yo retire kò yo. Pandan nèg yo retire kò yo, nèg yo kouri, nèg yo gaye nan epapiye a. Paske pa bliye tou lè 2 nèg yo e nèg zòn nan yo ye. Pase se deyò yo te mete yo, yo te kòmanse vòlè nan zòn nan, pran motosiklèt, granmoun k ap. fè dè bagay nan zòn nan yo eseye antre kraze tout aktivite sosyal nan zòn nan. Mande prese prese pou lapolis a tout lame dayiti stape nan zòn sa si yo pa sa nap pèdi tribinal la nap pèdi mache a sèl sak rete nan zòn nan pa gen anyen k ret nan zòn nan ankò nèg yo boule tout kay tout moun yèswa Guerrier, se vrèman vrèman lamantab pou wap wè kòman moun ap viv kwadèboukè jodi a, Taba. Pase lè w al gade pou wè moun nan li gen kay li, li oblije kite l, pou wè se nan e nan lari lap dòmi. E map eseye gade yon seri de sou ap map m kwè map pase taba yè map eseye gade kòman moun yo lage nan lari a e se kòmsi wap mande tèt ou eske leta egziste mwen eseye rantre kwadèboukè ankò mwen wè se vre moun yo pa dòmi nan lari kwadèboukè men ou wè tout pòt kay yo fèmen nèt. Mezanmi nou pap ka kouri pou nou kite espas yo bay bandi yo wi se vre se pa nou menm ki mye plase pou trake bandi yo se pa nou menm ki mye plase pou kouri dèyè yo men sepandan si chak fwa yon moun nèke di nou men bandi epi nou tout tonbe kouri nou tout pran se priyorite nap bay bandi a lè konsa. Mwen menm, m p ap gen ankenn deklarasyon m ap fè tankou s on moun ki anfas bandi. Non. Se Leta ki pou anfas bandi. E sa a m ap di l e m ap redi l ankò, se Leta ki pou anfas bandi. Men nou menm tou etanke sitwayen yo, fòk nou mete nou nan kondisyon tou pou nou konnen Leta a li p ap ka fè tout pou kont li. Fòk nou menm nou pote kontribisyon pa nou tou. Gon jan ke nou fè l se ranfòse nou ranfòse gang nan. Jodi a, n ap eseye gade kisa zòn Nò a reprezante pou peyi Dayiti e Guerrier. Ou ta kite on zòn tankou Kwadèboukè bloke la. Se kòm ou bloke Sendomeng. Ou bloke Plato Santral. Ou bloke Nòdès. Ou bloke Nò-Wès, ou bloke Latibonit, ou bloke Nò. Sa vle di ke e ou bloke yon gran pati nan Lwès la. E lè m ap eseye gade fason sikilasyon an ap fèt nan zòn sa yo, Guerrier, se, se, s on lòt Matisan. S on lòt Matisan ki gen la a. E lè pa egzanp nou rive yon kote, nou tout konnen kisa Pòtoprens reprezante pou peyi a, pou n pa di depatman Lwès la, e pou nou gentan gen Matisan ki bloke, epi pou nou vin jwenn ankò yon lòt Kanaran ki bloke, pou nou jwenn yon lòt kòman Onavil ki bloke, sa vle di ke nou vin rive yon kote, moun Pòtoprens pral rive yon kote y ap sèlman tankou, e non pak yo ye, yo p ap ka fè anyen. E se mouri y ap jis mouri nan sans sa a. Komès yo, tout biznis fèmen nèt Kwadèboukè nan moman sa a. Mezanmi, èske n ap ka rete konsa nèt? Èske n ap rete konsa? Kounye a, de ki sa n ap viv menm? Timoun yo pa ka al lekòl. Legliz fèmen. Bon, mezanmi, ki sa Leta ap di nan bagay sa a? Fòk leta pran responsabilite l nan sans sa paske nou pap ka rete konsa. Lè w ap gade ebobse mwen genyen tou m ap eseye gade de zòn tankou bon repo kanaran mezanmi guerrier se konnen pou ta konnen e m kwè karayib gen kapasite pou sa pou l voye pou l voye de pou l voye sa l rele repòtè l nan tout zòn sa yo mezanmi al fon mikwo twotwa nan zòn kanaran Al fè l nan zòn Jerizalèm. Al fè l nan zòn Koray, Seslès. Voye fè l Bon Repo. Voye fè l de zòn tankou Lilavwa pou nou wè kòman moun y ap viv. Men se menm moun ki ap ki gen bak sirèt devan baryè lakay li a rive yon kote li oblije pran l fè anndan kay la li mete li li ouvè mòso nan baryè a. Mezanmi moun pa ka viv nan kondisyon sa a. Fòk leta pran responsabilite l. Nou konnen. Se lapolis ki byen plase pou fè travay sa a. Men, fòk Leta an swa kapab akonpanye polis la. Polis la gen anpil volonte e, e, Bòse, e pou m ta di Gèvye. Polis la gen anpil volonte e yo moutre yo gen volonte. M pa di pa gen move grenn anndan polis la. Men polis la gen volonte pou l fè travay sa a, men se Leta a ki pou akonpanye l. Paske si leta a pa akonpanye l pa gen anyen k ap rive fèt. Paske lè w ap pran pa egzanp yon zòn tankou Santo. Santo si n al eseye gade jodi a ou jwenn pi fò moun ki nan zòn sa tout kite zòn nan nèt. E lè w wè moun yo kite zòn nan konsa e Guerrier gen plis chans pou yon band ki rive yon kote si l gade l wè e kay sa pou l pran se li l kenbe. E lè konsa l kenbe l li gen tout chans pou l tou kenbe l nèt. E se nan sans sa jodi a pi gwo pwoblèm nan ye. Ou gade gon seri de bagay daprè sa yo di, bandi yo moute sou yon seri de do kay pou yo gen kontwòl yon seri de zòn. E kay sa yo tou kenbe l. W ap gade yon seri de lekòl jodi a gen gwo menas sou yo Kwadèboukè la pou bandi pran l pase Selon Selon jan moun nan wè estrateji batay li a, si se lekòl la, li pran l epi lè sa lekòl sa tou pa fonksyone. E se sa a ki grav la. Al gade wo Kwadèboukè nan zòn Meyè, nan zòn e si w ap pran Latranblè, w ap wè gen yon pakèt gwo e edifis e ki kanpe a vid jodi a. Rezon k fè yo kanpe a vid, menm si yo pa gen bandi ladan yo ankò, men o preyalab se pran bandi te pran yo pou l te fè pou l te fè kòmsi n ta di w fè fè yon sòt de Toudegad. Ok on sòt de toudegad pou yo te kapab kontre Carelot mezanmi li pap ka konsa nou paka gon sosyete pou nap konstate de jou an jou se yon kesyon de bandi kap goumen a bandi fòk leta pran responsabilitel e fò nou konn a ki pwofit sa kap fèt la tou. Dakò. strateji anpil pou n mete pou kesyon teknik lan pou l pratikman alòd de manyè pou ke nou menm nou kapab fè fas a sitiyasyon an e ankò yon fwa nou toujou kwè nan kolaborasyon popilasyon an sitou ke yo voye de sinyal ba nou ki fè ke nou kwè ke yo menm yo konprann travay ke n ap fè depi byen de jou nan zòn kwadèboukè a e tanzantan ti nou toujou pataje bilan an men sitiyasyon sa a se yon sitiyasyon de tansyon. ke o nivo lapolis nou menm ke nou ap fè tou sa n kapab pou ke nou pèmèt ke lòd retounen nan zòn sa a. E genyen 5 zam ki deja pou pi piti ki sezi pa lapolis pandan operasyon ke l ap mennen nan zòn nan. E genyen plizyè veyikil ki boule ke nou tout wè atravè entènèt. Genyen plizyè bandi tou ki blese mòtèlman e genyen tou moun nan popilasyon an malerezman ki viktim de bandi yo ki yo menm k ap tire antre yo. Gen moun ki pèdi lavi yo, gen moun ki blese. Jan m di an, sitiyasyon an li difisil men nou menm n ap fè tout sa nou kapab pou ke nou kapab pèmèt ke lòd te retounen nan zòn sa a, paske se yon zòn ki te trankil, moun yo t ap vake libreman aktivite yo, epi vin 2 gwoup ki ap goumen ki vin pwovoke sitiyasyon tansyon sa a. Alò mwen fèt ap tande, je kwa Kazèk ou Azèk ki t ap fè entèvansyon, mwen menm pral antre an kontak avèk responsab DDO 2 pou m konnen egzakteman ki dènye sitiyasyon, ki dènye evolisyon ki genyen. Mais nous-mêmes, nous déterminer et nous animer de volonté pour que nous capables de permettre que la population elle-même la longue souffre et n'a pas du tout pérennelle et pendant l'intervention de la police, là, nous avons trois policiers qui blessés. La police proche population et c'est sécurité population d'abord et qui toujours intéressé. Si genyen yon gwoup ke nou pwòch yo, ke nou anba kòd pa sipòte yo, se popilasyon an ki souvan toujou yo menm pou bakòp nou nan entèvansyon ke n ap fè. Se sa k fè ke sèl patenè ke nou genyen nan sitiyasyon sa ke n ap jere an se popilasyon an. Alò tout yè ke m konnen ke te gen yon efò k ap fèt pou gen 2 zòn ki debloke, e ki te bloke ki pou debloke e se sa m te konnen. E bon update lan se pwobableman o kou de la joune e kòm mwen m ap toujou disponib pou laprès pou ke dè ke gen evolisyon pou nou enfòme popilasyon an. Nou tande sa e nou tande l avèk Kazèk lan, ou retounen konsa avèk li tou. Jan m di w lan mwen pral antre an kontak avèk otorite yo, asavwa Direksyon Depatemantal Ouest 2, Pou ke m kapab konnen e pou m ka an mezi pou m gen plis enfòmasyon pou ke m kapab m pataje avèk popilasyon an. Wi, te gen yon enfòmasyon ki ta fè kwè ke kòmandan an chèf la depi lè sitiyasyon de tansyon sa ap pwodui nan zòn nan ke li ta rive kite kay li. DG a ankò lakay li chak jou e li toujou lakay li. e sitou nan kesyon pwoteje nou yo tou pou kapab arive debloke wout lan men mwen men pale avèk dè done fòk mwen okouran de sa map di an m pa konnen si ke yo nan operasyon an pandan ke map pale avèw la men se sèten dèke m okouran mwen ap enfòme oditè yo. Dòk yon toujou vivan? Wi, li enkarsere nan prizon kòm tout lòt prizonye yo tou ki enkarsere e genyen tou o nivo prizon an yo ranfòse pèn nan e ke se swa Kadebokè o nivo penitansye nasyonal pou ke nou fè anpil prevansyon de manyè pou ke prizon an kapab sef e m te pale avèk responsab direksyon depateman direksyon administrasyon penitansye la e mezi yo pran pou ke yo kapab ranfòse e sistèm kaseral la. Alò m te vle pote yon presizyon avan m pati konsènan rumeur ki ta fè konnen ke lè yon rekritman o nivo Ecole Nationale la pou kapab rekrite dè jèn pou vin polisye e ta fè konnen ke gen yon rezon ki fè yo ta mete yo deyò oubyen yo pa ta kontinye nan pwosesis lan. ou ap konprann. Analize byen, pran san w tande deklarasyon sa ankò epi n a fini pa konprann pou n di peyi sa li pa gen ankenn kote l prale. Yo le mond m salye nou Yon bon sonjou pa gen jou brakyèt pa pè vrapè Ariel Henry. Komisè gouvènman Pòtoprens la, komisè gouvènman Kwadèboukè a, minis la, DG lapolis la. Mesye m okouran, gon gwo otorite t sot rele m la, nèg y ap fè kominyezon pou yo tiye yon nan prizon an. Nèg y ap fè gwo kominyezon pou yo tiye yon nan prizon an. Mesye m ap di nou sa klè, si nou pa ka touye, si nou pa ka kraze baz la, nou pa ka kraze tout alye m genyen yo, Nou pa ka tiye yon. Pase yon gentan nan men nou. E manje misye pa manje pase misye tèlman pè. Manman misye ap kriye agoch adwat tout moun misye gentan pè. M pa gen pwoblèm pou nou tiye misye. Men lè nou fin tiye misye m ap tiye pi pre ke 4 milyon moun. Pa gen afè m ap soti pou m tiye yon grenn moun. Chak jou m ap tiye yon moun. Depi bal, zam rejiste, manchèt rejiste, tout bagay ki gen rapò a tiye moun rejiste. Eko sa map tiye moun. Afè bagay m tande nap pale de Max Sony jounalis yo m pa konn bagay de Max Sony. Max Sony son gran nèg li ye, Max Sony yon milyonè li ye, Max Sony gen kòb li lal bwè sendomeng pa e nou menm nou pa nan afè a Max Sony. Nou pa al sendomeng Max Sony pral pran plezi l. Nou menm nou frape nou plenn nan. M ta anose plenn nan. Depi nou pa kite Bit Bwa an repo, m ap frape, m ap frape. Chak lè lapolis frape Bit Brae, e konsa m ap frape. Mesye, ti mesye yo deyò yo te ye, e lakay yo yo tounen. Pa bilye, lè Pelebren te soti e Jovenel Moïse ki te fòme kò gang Jije 9 li a ki te fè masak Lasalin, ki te fè masak Bèlè, ki te fè masak Bitbwa e ki te fè masak avèk kòmandan Bled, Matin Moyiz. Kòmandan Bled tap kondi machin pou li e nèg sa yo te ranfòse chen mechan ki pou vin fè masak la. Men se jounalis yo nou bilye, lè pèp la leve dèyè Jovenel a manifestasyon, Chen mechan pa dakò manifestasyon an kwadèmisyon se pè lebren ki te tire ki te koz manifestasyon an pase ki te fè masak sou pè lebren ki te koz manifestasyon an pase. Nan plenn nan. Lè chen an pat ka fè nou pase, se pè Lebre te repouse chen an ki te fè manifestasyon an pase. Chak fwa e konsa, chak fwa e konsa. Se poutèt sa, yo twouve pè Lebre twò raz. ki fè nèg yo ansasine moun nan bitbwaye nan kwadèmisyon yo te bache an zòn nan ariel henry sa t fè nou dou sa e paske lè aksyon te pase ou pat la DG a lè aksyon pase ou pat la kounya e ou ki la pa gen pwoblèm pou lapolis vire nan zòn nan. May pwoblèm pou lapolis vin bitbwaye fòl kanpe nan mitan poul met lapè jouskase pou pèp la retounen lakay li men depi lapolis vini wap met chyen anndan cha wap met tout lòt nèg yo anndan cha wap tire sou nèg pa nou yo wap ba nèg pa nou yo gaz ou pa janm atake lòt bò nèg pa chen yo. Mesye m di nou sa, depi lapolis antre bit bwaye ankò e sou nèg mwen yo ap tire m pa gen pwoblèm pou lapolis antre bit bwaye wap kanpe nan mitan m pa gen pwoblèm pou lapè fèt m pa gen pwoblèm depi se sou nèg pa m yo wap tire sèlman tout alye yo tout tèt baz mwen yo depi lapolis antre nan bit bwaye. Depi se tèt baz ki gen apatyen, depi se bagay ki gen apatyen a leta, nap fèmen tout. Nap boule tout, nap fèmen tout. Ou konprann, nap fè masak sou yo. Mesye m tande nap fè gwo kominezon pou nou tiye yon, pa gen pwoblèm pou nou tiye yon sèl yon nan men nou tiye yon. Nou mèt tiye yon. Fay lach li ye. Bann masisi. Sèl yon nan men nou tiye yon. Yon pral gen. 8 an prizon 4 mwa pou l genyen pou l gen 8 an prizon lè 400 mawozo fonde an 2018 yon pa konnen anyen nan 400 mawozo bon yon yon okontrè k ap rele non k ap di mesye lè l te la e sosyal li te konn fè pa gen bagay sa l pa t konn fè bagay sa yo nan baz li jounen jodi a e nou menm ki antre a bagay sa a nou jou kounye a si nou antre ladan l e lapolis kote nou e la yon pa ka di non e nou granmoun nou chèf frè l non yon pa ka jere tèt nou pou nou yon pa ka jere vi nou pou nou. Yo ka pale avè nou nou jis tande l pase li te la. Nou wè e bagay sosyal li t ap regle. Yon onè ki fèt tou byen, manman n Etazini, papa l Etazini, tout fanmi n Etazini wi. Yon onè ki leve tou byen l ye wi. Ou konprann? Yon pral lekòl e sou machin li l al lekòl wi mesye. Potko menm gen bagay bandi nan zòn nan non. Sof ke nan bagay politik, mesye sa fè m rayi nèg politik wi mesye. Renel Senatus te vle pou Yonyon mache avè l, li pa vle mache avè Senatus paske Senatus son malfra. E poutèt sa, Abraram fè konminyezon, e zanmi yon yo li l fè konminyezon, l arete yon yo. Yo kenbe yon yo nan prizon, poukisa? Yon yo pa gen dosye non. Yon yo pa fè zak non. Yon yo pa konn fè kidnapin non, mesye. E mwit wa latè wi. E poutèt sa, yo di yon yo leve tou byen. Yon gwo otorite rele m la di y ap fè konminyezon pou yo tiye yon yo nan prizon an. Nèg la anndan selil li pran bal. Tout moun kap kap voye vòz, yon pran bal, yon yap fè tèt cho, m di yon, yon an pa gen anyen yon la, bon yon nan prizon. E kounye an yon otorite rele m. Si nèg yo gen pou tiye l, yo poko tiye l. E sa m di yo, si a Si Ariel Henry gen pou tiyel yo po tiyel Si Frantz Elbe gen pou tiyel yo poko tiyel Si komisè gen gouvènman an gen poul touyel li poko touyel Si minis jistis la gen poul touyel li poko touyel Si DAP a gen poul touyel li poko touyel Ou konprann Si direktè lapolis la gen poul touyel li poko touyel Men pandan map pale avè nou la m fè tout moun an konfesyon la. Lapolis, Tout moun ki kite zòn nan kal kouche klè sin devan bin devan bim lan sin bezyen retounen lakay nou koumanse fè revolisyon de lapolis pou nou tounen lakay nou tout moun ap ret an silans lakay nou manba an afa lapolis mesye lapolis bezyen lapè pase pa yon leta wi mesye kouman chen fè di lap sipòte leta. Yon nèg a zam ilegal lap sipòte leta kijan? Chen gen lontan leta ap sipòtel mesye Martine Moise ap sipòte chen an Ariel Henry wap sipòte chen mechan Frantz Elbe wap sipòte chen mechan an e konsa bagay la ye mesye depi lapolis antre bit bwa ye e e e e dan bouda nèg mwen yo antre e bal ak gaz. yap sipòte yap tire sou nèg mwen yo depi e bagay ki revyen ale tan map boule tout tout chèf baz yo nèt tout alyem yo an jeneralman kòm m se baron plèn nan modòd la pase depi lapolis antre bib bwa ye map boule tout bagay leta tout bagay ki apatyen a leta map boule tout. Mesye nou yon nan men nou pou l tiye. Yon nan men nou pou nou tiye l. N kite l nan men nou. Kòm nan fè kominezon pou nou tiye yon yon, otorite rele m, gwo gwo reyinyon ki fèt pou yo tiye yon. Manman yon yon, papa yon yon ma rele nou pi sere. Fanmi yon yon ma rele nou pi sere. E Lamò se jou l la l poko mouri. Pou nou tiye yo, fò nou tiye, fò nou kraze 400 mawozo, fò nou, fò nou kraze tout alye yo. Fò nou tiye tout alye yo. Mesye pa bilye, lè nou tiye misye, m pa gen pwoblèm pou nou tiye misye. Ou wè nou menm, lè m leve, chak jou, m ap tiye 4 milyon moun pou nou mesye. M ap tiye 4 mil moun pou nou, 4 milyon moun pou nou. M ap, m ap antre anndan faktori, anndan kamyonèt. Anndan legliz elèv lekòl Map tiye tout pou nou mesye Map gade pou m wè yon sèl grenn yon yon Nou mèt Nou mèt touye l mwen m garanti nou sa nap jwenn dèyè l Pou moun pa mouri nan peyi a fòk pa gen bal Fòk pa gen zam Fòk pa gen manchèt Fòk pa gen kouto Fòk pa gen baton Fòk pa gen wòch Tout nèg Ki nan prizon yo Gen gwo konminyezon ki fèt nan prizon an. Yo yo, aranje w. Gen gwo konminyezon ki fèt. M pa kwè mesye, nèg la nan men leta l sou kont lajistis pou konplo ap fèt pou yo tiye l. Yeah! Pase otorite a di m se konfime. M di bon. M paka pran sa lejè mesye. Nèg yo gen pou yo tiye yon. E yo ka pran poz yo vin fè fouy. Yo vide poud sou ou. Nèg yo ka ba w prazon nan manje. Nèg yo ka met prazon nan dlo w. Nèg yo ka ba w piki. Ou konprann? Paske mwen menm yon m gentan pa mete spra sou ou. Ou mèt mouri. Ale kote ou prale. Ke nanm ou al repoze anpè. Fomi a pot nouvèl ba ou. Tout etan nou la, chak jou nap tiye moun sou konsyans yo. Ou mèt ale kote ou ye a, ke nanm ou repoze an pè, chak jou nap tiye moun. Paske yo gentan konnen, kiyès ki nou menm, kiyès ki lamò sanjou, kiyès ki 400 mawozo. Ou konprann? Yo gentan konnen kiyès ki nou menm. Nèg yo al fè konminyezon ke yon otorite a rele m li di m nèg yo fè konminyezon pou yo al tiye yon. M di kwè pandan nèg la nan men leta pou yo ta tiye l, li di m e konfime. Anben mesye, kòm se yon nan men nou. Nou vle bati yon tann mèt li. Pwobabman chak jou map ba nou 4000 mò nan mounda nou. E nou konnen mwen t la mò san jou a. Nou mèt a fon kay 50 etaj nan m jwenn 100 pou nan bat manti a. Nou konnen m wi mesye. Nou konnen m. Bon yon yon pito kap di lèl te la e sosyal li te konn fè koman koman koman koman koman. Li lò te la. Bon mwen pa la kounya. Se la mò sanjou di se li dat. Kòman mesye? Anbe kòm nou vle wè kote syèl ap pase pou tè, kote tè ap pase pou syèl, on nou wè mesye. On nou wè. Nou mèt bat chen an epi tann mèt li. Antouka merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage Mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi apre qu'est ce qu'on dit à la prochaine.